Deja ponpye deja sou plas se jan ke wap gade li la moto machin kakas moto kakas machin sèvis ponpye ki gentan sou plas pou kapab ba e mete tout bagay sou kontwòl men jan ke wap gade li a la ou deja konstate koman sa ye ou deja konstate koman sa ye nou pa oblije di w men ou menm kap swiv nou. Ou gentan wè kòman sa ye o nivo de Bon Repo, kòman bagay la ye. La nou kapab di nou konstate ap gen pèt an vi imèn deja, selon dir yo ke moun yo nou deja transpòte lopital e ke e ke ponp sa li menm ki pran dife maten an di kote de Bon Repo. Deja nou remake prezans lapolis. ki sou plas, popilasyon li menm ki mase. Alò jiska dat nou poko rekeyi enfòmasyon paske popilasyon li menm li sou chòk, li poko ka di nou dirèkteman de kwa il en est, kòman ponp la fè pwè dife, kòman sa ye o nivo de, kòman sa ye o nivo de Bobo, kòman ponp sa li menm li arive pwè dife. Wala se konsa ke wap konstate li o nivo de Borepo kote ke yon pomp gaz pran dife. Selon premye eleman enfòmasyon yo, se yon kamyonèt ki ta fin fè gaz epi ki pou lenstan ta pral tante stat machin li epi leve kapo sa ki ta lakoz ensidan sa rive o nivo de pomp a gaz DNC. Alò madam msye ou menm kap swiv nou se konsa sa ye se vrèman tris konsa se vrèman tris sitiyasyon sa lè wap gade e asireman pa ka pa gen yon pèt an vi imèn pa ka pa genyenl jan ke wap gade li a la alò si leta pa di yon mo nan sa se se ap konplètman katastwofik nan tout peyi a kote ke moun kap stoke gaz nan galon kote ke veyikil yo an reyalite pa ka fè gaz. Alò madam monsye, n ap kite w swiv kòman sa ye o nivo de Bon Repo nan ponp DNC kote ke yon ponp gaz pran dife maten mèkredi 23 dawout 2022 a. Pat gen sigarèt Pat gen okenn sigarèt Sigarèt pat gen sigarèt Se te Misye k leve kapo a Epi l ap Mas batri an vin Vin just Kòmsi vin fon spak Met kob la oubyen leta? Mwen leta e sot pou banm motom nan. Hey si peyi a te gen leta pa tap janm gen machann gaz sa yo tout moun machann gaz tout moun net machann gaz non ponp ou bezwen fè gaz nan jounen depi 4 èm la sim te fè gaz yo te bay gaz tout moto gaz m te fè gaz m tale di vle pranm pa tap gen chans pèdi moto a e leta ayisyen koz Se la, se paske mezanmi pwoblèm gaz la son pwoblèm li ye ki pap janm kap rezoud tout otan ke la polis pa mete anmè. Gwo moto k boule oubyen machin k boule? M pa gen machin non son moto m gen ki boule. M se youn nan viktim. Etan ke yon ti jèn kap atake lavi di. Pandan ke wap atake l, lavi a yon ti jan ap maltrete w. M gen yon moto, se yon moto m gen la li boule anba ponp lan la. Lè m rive anba ponp lan la, l tèlman boule la menm idantite m pa ka idantifye l. M gen madanm, m gen yon fanm ak 2 pitit sou do mwen, m ap bay manje, se moto a ki tout mwen. M la m pa gen oken fanmi nan vil la, m pa nan pye manman m, m pa nan pye papa m, se may m ap mete pou m kapab jere pou mwen kòman ke m a kapab viv bagay. Men kounya la, men lekòl la ouvri la, nou gen yon lekòl pou nou peye, nou gen timoun pou nou voye lekòl, e lavi an tèlman di yon pakèt, lajan ap moute nou men nou pa fè anyen. Leta p ap itil nou anyen. Pandan leta p ap itil nou anyen, nou menm n ap defann tèt nou, se kòmsi ke m ta di. Malerezman malè a li rive jèn la. Se yon okazyon ankò pou n reyitere menm volonte n genyen pou moun yo respekte lalwa e sesi. Sa k rive la a, li te kapab rive nan nenpòt lòt pèp ki pa respekte lwa lalwa. Ò, Pakè a te soti kominike nan sans sa a pou mande pou mande responsab ponp yo pou ke yo pa bay gaz nan resipyan, sèlman moun ki gen otorizasyon. ki dwe resevwa gaz la isit. Jodi a la a, menm piblik la, moun yo, yo gen konpòteman ki pa pèmèt ke travay la li fèt piske lòske ou vin anba ponp sa, lè ou atoufman k genyen, ou kapab konprann nenpòt lè moun sa yo ap bay gaz nan galon, nan resipyan ki sa k ka rive. E domaj sa k rive men n ap kontinye batay la pou ke jiskaske moun yo. Pa rapò a sa k pase a, ou gon siyal w ap voye bay lòt moun yo? Bon, siyal la se toujou menm angajman ke Pac a genyen pou ke nou kontinye goumen kont tout moun ki pa respekte lalwa. Ò nou pral fè sipèvizyon nan atravè lòt ponp yo pou ke nou konstate kisa k ap pase e si nou jwenn konplis yo, responsab yo pa respekte lwa, angajman ke yo pran ebyen n ap pwosede arestasyon yo. Pakè a pa janmen yon ti ankèt pou al eseye verifye si gen gaz nan tankè yo? Ou konnen travay sa se ministè di komès, alò chak moun gen responsablite yo, se wòl ministè komès. Mwen panse se alò se ansanm avèk ministè komès. Jiska prezan ministè komès poko rive nan jiridiksyon m nan, nan sans sa a.